Jodi a ki 23 desanm, nou genyen pwendprès ki nòmalman toujou pote sou kesyon sekirite, men nou gen 2 dosye trè enpòtan ke nou pral pale de yo paske mwen menm kòm moun ki pa. nan gouvènman sa a ki pa siyen akò a, nou ap kontwole tou sa k ap pase tou o nivo de gouvènman an paske nou sanse se je popilasyon an e gen de dosye ke n ap soulve avan ke nou pale de kesyon ensekirite a. Se vre nou nan fen ane a, nou panse l enpòtan e menm si moun Nan peryòd sa a ke nou ye a, gen mwens moun ki kèlke fwa enterese a kesyon sa yo, men l enpòtan pou nou ap veye pou popilasyon an, e se nan sans sa a nou pral pale de dosye yo anvan n pale de ensekirite a. Premye dosye, n ap di ke nan anbasad Washington, genyen yon pèd de 4 milyon dola us. Sa vle di ke yo voye, yo ta sanse voye kòb pou fè paspò. Tout konsila yo, se Washington ke yo fè paspò a. Ebyen, genyen paspò ki ta dwe fèt pou 4 milyon dola US, yo pa jwenn kòb sa a. Kòb sa a, li soti nan konsila an Ewòp, an Turquie. E gen menm t gen des etidyan ki te ekri on ansyen depite pou ke yo te di l gen 15 mil ewo ke yo transfere a Pari pou ke Pari voye Washington pou ke yo fè paspò e kòb sa a yo pa wè l. Eske kòb la rive Washington li disparèt nan anbasad la? Eske se nan wout li rete? N ap fè yon ankèt sou kesyon an e nou panse trè byento nou pral bay rezilta a. Men sa k rive, n ap bay gouvènman yon pinga paske nou tande ke gouvènman an pwal eseye ranplase kòb sa a. Li pral eseye ranplase 4 milyon dola ki pèdi a. Gouvènman an pa ka ranplase l. Eske se poutèt sa gouvènman an te monte gaz la? Pou te pran kòb popilasyon an pou kache koripsyon? Jodi a nou kwè ke gouvènman an ta dwe pibliye rapò ant anbasad Washington e lòt anbasad yo e konsila kote kòb sa a disparèt. Men jodi a l pa gen dwa a oken moman di ke li pral ranplase l, si l ranplase l se ke gouvènman an te nan vòlè a. Donk nan sans sa a nou atire atansyon paske vle gen yon kache fèy kouvri sa ki vle fèt o nivo de dosye sa a pandan peryòd nwèl la la a se kankou yon okazyon pou ke ebyen ankò yon fwa yo pase pèp la nan tenten. Nou atire atansyon e nou di gen yon rapò ki pral soti sou kesyon sa a. E kòb sa a, fò yo jwenn kiyès ki konsil, ki anbasadè, ki otorite ki pran kòb sa a, paske 4 milyon dola US se yon gwo kòb li ye pou Ayiti pandan ke gouvènman an pa ka peye anplwaye yo ki nan anbasad yo, ki nan konsila yo, yo pa ka peye yo epi vòl ap fèt konsa. nan anbasad Washington oubyen nan konsila ki pa fè kòb yo rive. Sa se premye dosye ke nou te soulve. Dezyèm dosye, se pa rapò a gouvènman an, nou wè ki angaje nan yon kontra don nou jwenn kopi e ke nou ka bay jounalis yo. Yon kontra de kredi karbòn pou mete yon mekanis finansye pou ke Ayiti ka jwenn pwojè a lòd de kredi karbòn. Kontra sa a, nou oblije ekri Premye Minis la pou nou di l ke nan kontra sa a, nou wè twa grann erè majè. Paske m pral di nou, se konsa kesyon Petwo Karibe, Petwo Karibe rive, yo siyen akò, gouvènman ap depanse kòb, e se apre nou wè nou pèdi 4 milya 200 milyon dola. Depi lè sa a, nou te pran angajman pou ke lè dosye yo parèt, nou gade yo pou ke o maksimòm pa gen bagay sa yo ki pwodui ankò. Nou te pran angajman nou nan Dèmalòg, lè yo siyen kontra a nou te di Dèmalòg la gen koripsyon e nou wè jodi a direktè jeneral loni, direktè administratif yo met manda dèyè yo, E nan loni se pa sèlman devalòg la non, anpil pèt de materyèl, anpil kesyon de veyikil ke yo vòlè paske prezidan dalò Jovenel Moïse t ap pwoteje direktè a pou kesyon dèvalòg la e se te yon gagòt anndan an. Donk malgre nou te avèti, leta pa t tande e nou wè se yon gagòt. Nan Sofiday tou, nou te oblije gentan avèti pou ke 100 milyon dola pa t debloke. E jodi a, nan kesyon kredi kabòn nan, nou wè gon mekanis finansye ke yo mete pou ka rasanble kòb sou nò Ayiti pou ke yo monte dè pwojè de devlopman e nou di ke lè yon bagay konsa ap fèt, premyèman, ministè ki siyen an, se pa le ministè ki a sèt responsabilite daprè jisteman pwotokòl dakò sou kesyon anviwònman, ministè ki dwe siyen sou kesyon sa a se ministè anviwònman. La nou wè se ministè planifikasyon, sa se 1. Dezyèmman, pa gen okenn akò a karaktè finansye ki pa dwe gen aval Lakoudèkont. La nou wè se minis la senpleman ki pran angajman avèk firm lan. A twazyèm choz, poukisa se firm sa a? Hein? Poukisa se firm sa a? Si se yon mekanis finansye, Hein poukisa ke pa gen yon apèl dòf poukisa yo pa chwazi meyè la poukisa yo oblije chwazi yon fim dirèkteman pou yo siyen se pa administrasyon nè pa administrasyon prive se l'administration publique donk mwen ekri premye minis la pou m di l ke gouvènman an angaje peyi a nan yon bagay de kredi karbòn ki ka mennen jiska dè milya de dola mwen avèti bonè. Paske nou an mòd nou pa swiv baay yo epi apre dizan yo pral di men kòb ki pèdi nan kredi kabòn nan menm jan nan petro karibe a donk mwen ekri l e map tann premye minis la nou bal tout fen desanm lan e disi premye semèn janvye fòl reponn nou fòl reponn nou pou ke jisteman yo remete lòd nan kesyon sa. E si yo pa remete lòd, n ap sezi enstans ke de dwa. Paske jodi a, kesyon sa a, Ayiti pa ka vin pèdi kòb menm jan l te pèdi nan Petrokaribe, nan Dermalog, nan Sofiday, nan Paadloel e menm nan Kabrit. Leze a, mwen panse ke nan peyi a, se vre gen de moun ki fè wout yo, Men gen de moun ki rete k ap veye pou popilasyon an. E nou chwazi nou menm pou rete nan liy ke n te di popilasyon an pou ke pa gen koripsyon nan leta, pou ke ka gen sekirite, pou ke yo angaje pwosè yo. La a, nan de dosye sa yo, keseswa 4 milyon dola nan Washington nan, Keseswa kredi kabòn nan nou wè se nan wout ebyen koripsyon ke nou ye e nap tann premye minis la pou ke li ka ebyen di nou sak pase nan kesyon sa puiske gouvènman l lan li angaje e alafen nape distribye e. Akò sa ki siyen e m pa konnen si jounalis yo te okouran de akò sa. Paske mwen menm m pa t okouran. Se nan rechèch ke nou konnen gon kontra ki te siyen sou kredi karbòn e nòmalman lè sa yo ap siyen yo dwe piblik. Donk n ap gen yon kopi de lèt la e de akò la. Mentnan kòm nou toujou fè Pwen de près sa yo sou kesyon sekiritè la, n ap rezève dènye pati sa pou nou pale de kesyon sekirite. Nou remake o nivo de sekirite a nan zòn Nòdwès e Artibonite ke nou te di gen yon gang ki t ap fè kidnaping, nou remake yo mete yon patwouy, On patwouy fiks nan zòn nan. Men patwouy fiks la, li la de 8 è a 4 è, sèt lòt bò pa. Men kon lale, zòn nan gaye. Donk nou mande aske lapolis mete jisteman on patwouy fiks 24 sou 24. An atandan ke yo ka mete on baz oubyen on soukomisaryè. Men sa nou remake nan Pòtoprens lan, nou remake ke ensekirite al vin nòmal. Lè yo kidnape yon moun oubyen sou wout la, sou wout Matisan, chak antrepriz k ap pase kounye a yo oblije rete yo pou yo fè yo peye oubyen pou yo peye chak semèn pou yo ka pase. Sa vle di ke Leta a vin dakò a kesyon ensekirite a. Ensekirite a vin kesyon nòmal. Yo kidnape yon moun se kankou tout moun di se nòmal, enben kòman w ap negosye? Se kòmsi li vin nòmal. Nou pa vle l vin nòmal ditou. L'insécurité est une chose anormale et nan sans sa a, aucune période, aucune saison pap fè nou bliye pou ke nou egzije de leta sa a pwoteje popilasyon, pwoteje malere kap pase sou wout la ki pwal dèyè travay li, pwoteje. moun k ap mennen timoun yo ebyen deplase pou y al kay doktè, pwoteje moun k ap vwayaje nan peyi a ki pwale swa vè le sid ou vè le nò, se wòl leta sa. Nou pa ka rive nan yon kesyon se kòmsi se trè nòmal. Pandan se tan n ap gade nou wè ke leta sa a. Nou te di premye tank yo pat bon, premye blende yo pat bon, sa Jovenel t achte, li achte lòt, ebyen nou wè olye se de veyikil de konba jan n te mande, se de veyikil anti emet ki gen ponkò pwoblèm, se kòmsi n ap di èske leta, èske gouvènman an li dakò a ensekirite a? Paske malgre yo ba l konsèy, malgre yo di kisa k pou achte, ankò se de veyikil anti emet ki yo menm gen motè yo pa pwoteje e dè ke yo tire motè yo gen pwoblèm. Donk mwen kwè ke jodi a n ap di li inakseptab gen aksyon ki pou antreprann e aksyon yo nou deja te prezante yon plan de sekirite. Gen lòt aksyon ke lè lapolis fè efò pa egzanp ant Nòdwès e Latibonit n ap di l, lè gen lòt efò ki fè n ap di l men pou le moman dè lòt kote la kesyon grav sè ke lensekirite li vini kòman fè nòmal. alò ke lensekirite a te fè anòmal. E nan sans sa a, nou di ke gen de mezi espesifik ki dwe pran non sèlman pou mwad desanm lan pou pwoteje ebyen tout aktivite k ap fèt, si aktivite y en a, e egalman pwoteje lè deplasman atravè lè vil de pwovens e ne pa aksepte la kesyon de nòmalite o nivo de lensekirite. Se sa ke nou te vle abòde Si gen de kesyon sou de sijè yo. Bon sitiyasyon kwape senatè nan vil Gonayiv ou pa touche de sitiyasyon sa yo? Bon sitiyasyon kwape ris ke nou touche e gen yon komisarya, yon sou komisarya ke majistra Nel Latortue lè l te la li te konstwi nan zòn nan. Nou mande aske lapolis okipe sou komisarya sa a lè w ap antre Gonayiv nan byenveni an de fason aske yo ka ede moun yo sikile nan zòn nan, yo ka anpeche ke aksyon banditis yo rive, erezman ke majistra a te gentan mete l sou pye, jodi a lapolis genyen pou l okipe yo de fason aske la question de la croix péri swa rezolu. Alò ou pale de yon kontra ki siyen sou kredi karbòn, se ant leta ayisyen avèk ki enstitisyon? ant Leta Ayisyen e on konpayi yo rele Seodebit Teknoloji LLC e Repiblik Dayiti. De tout fason, m ap ba w kontra, m ap ba w on kopi e nou menm n ap ka fè kopi de akò w sa a. Pa dòt kesyon? Vas-y. Vizyon 2000. E nou menm, pou nou diskite de pwen, fò nou dakò sou le global. E nou pa dakò sou on gouvèneman ki genyen, m ka di, on ti gwoup. Nou dakò sou on gouvèneman lajman laj, on gouvèneman de konsansis. Donk, premyèman, nou pa t prezan. Dezyèmman, m pa konnen ki sa ki diskite. Mwen ta. Menm jan yo te ka rankontre avè, ni rankontre a pen, ni rankontre a tout lòt moun, nou rankontre dè anbasadè de fason ebdomadè ou kotidyèn. Donk mwen panse ke jodi a Montana est un groupe important et ke rankontre avèk anbasadè yo c'est une chose importante puisque nou konnen nan peyi sa a La question de la communauté internationale, se nou te di l deja, se le plus gros parti politique en Haïti. Se yo jiska prezan ki deside. E sa nou bezwen chanje a, men jiska prezan nou konnen se le plus grand parti politique en Haïti. Depi 1992, Renaud Bernadin disait que la communauté internationale était la plus grande force politique. Ebyen nou konstate e an 2021 se ankò le pli gran pati politik nan se peyi. Koman wè 2022 a? Koman wè 2022 a? Gen diskisyon avèk Montana, nou rankontre avè yo preske de fason ebdomadè, Fizyonnen ak kò yo e 7 fevriye rete yon dat li pran dat anpil moun. Mwen menm m pa menm wè 7 fevriye, m wè demen. Sa m ta panse, m ta swete pou peyi m ke gen yon akò lajman laj, menm jan Montana penn ap fè l, pou ke nou arive genyen yon gwoup lejitim ki gen yon vizyon pou peyi a daprè revandikasyon popilè yo pandan nou te nan lari a ki te di Pou nou chanje sistèm lan, pou nou arive gen yon eleksyon avèk yon gwo to de patisipasyon e pou ke nou rive avèk dè eli lejitim. Se sa m vle. M pap menm bezwen 7 fevriye. Si l te ka fèt demen, e sa m ta vle. Poutèt sa nou menm nan pen, nou rankontre a Montana pandan plizyè fwa e nou marchons justement vers une entente.